Kèlkeswa longè vès ou, kèlkeswa longè soulye ou, kèlkeswa longè kravat ou, depi ou nan fwod, ou nan vòlè, ou nan sa k pa sa, ebyen, pa gen ni de, ni twa lòt solisyon pou ou nan depatman Nip peyi a, Komisè Muscadin ap mare ou mete yon kote. Medam, matmwazèl se mesye ankò yon lòt fwa, komisè sila a prezante devan laprès renouvle angajman l bò kote popilasyon Nip la. Bandi yo, komisè a revoye mesaj ban nou. Kèlkeswa koulè w, wotè w, ansanm avèk moun ou te gen dèyè w, depi w rantre ak zam ilegal nan depatman sila a, ebyen se yon sèl èm k ap tann ou, ki se mouri. Medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin tou pwofite fè konnen gon seri de otorite nan depatman Nip la ki nan konivans ansanm avèk direktè biwo imigrasyon an nan Miragwàn, m pa kache di w se dechèpiye yo ap dechèpiye popilasyon an. Imajine w, paspò fèt jiska 10 mil goud, ebyen yon kretyen vivan ap peye jiska 50 mil goud pou fè yon paspò. komisè Muscadin voye di raketè sa yo lap san pitye pou yo e ou pral tande deklarasyon l. Operasyon Tònad 1 kontinye ap fè aktyalite, bandi yo menm bò kote pa yo, yo pa sispann frape. Yè swa pèp ayisyen, fòk mwen di w, bandi arive mete dife nan komisarya Fò Jak la, yo boule depi se sa k te genyen andedan komisarya a. Bon, kote Tònad la? ou kwè se koze ou tande bèf bèf ale wè kòn ou pral wè video ayiti fini wi pèp ayisyen e si nou pa leve kanpe pou nou stope jan de betiz sa yo pita ap pi tris e m gen lepresyon dife ka menm soti nan syèl tonbe sou peyi sila menm sa ki te pase a sodòm nan labib li pa Enposib pou l pase nan peyi Dayiti. Bandi kidnape 2 jenn gason, brake zam sou yo pèp ayisyen, yo limen kamera yo, yo ap filme, si nèg sa yo pa bo, ebyen yo ap fizye yo. Pou wè kanpe jenn gason yo k ap tranble, ki tou pè, yo ap bo, yo ap pran lang, bandi ap filme, zam brake sou yo. Pèp Ayisyen, bagay la tris. Lapolis Nasyonal anonse yo mare plizyè bandi nan baz Vitelòm nan kad operasyon Tònad 1 an. Nou pral prezante ou yo. Nou envite ou gade chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an, kont sa ki se te, Chouk bwa nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante Repons lan se lonbrik Ann pati krikrak pou nouvo devinèt ke nou genyen Gade imaj sa ansanm avè m pèp ayisyen Ou wè yon dam k ap ranje soulye nan pye l Ti valiz li atè epi gen yon mesye ansanm avèk yon ekip kè ze nan men l Di m kisa ki pral pase mesye sa si l fè yon pa ann avan Di m kisa ki pral pase mesye sa si l fè yon pa ann avan M ap wè si w entèlijan si ke ou gentan wè danje ki pral genyen nan la repiblik kote mesye a pa fokis li pa gade kote l prale men l plis fokis sou dam nan kap ranje soulye l kite repons pa w nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl e mesye nap rantre nan petyon vil nap pase monte e nou prale direkteman a fòjak fòjak pèp ayisyen nan zòn sila a. lè nou te timoun, se te toujou yon plezi pou n ta al vizite fò sa a, pou n al tande listwa Fò Jak. Se te bèl moman lè lekòl mete nou nan bis yo prepare jounen pou ansanm avèk ti kantin ou nan men w pou yo fè ti makèt pou ou epi sa w tande a ou pral vizite Fò Jak, lè w rive pou yo ap di w men ki kote I love you Ann te jwe. Donk se te bèl moman, se te bèl feeling. E lè ou soti konsa ou ale gen jenn gason a jenn fanm ki menm pati ansanm avèk tant yo. Sa se youn. E se te bèl moman tou si ke ou gen yon ti boubout pou ke ou pase tan ansanm avè l. E si tout fwa tou gon moun zye ou brake sou l ou poko ka rive sou li, ebyen lè ke gen jan de aktivite sa yo Ebyen pèp ayisyen se toujou bon moman pou ke ou rive sou moun sa a. Ebyen pandan dènye moman yo la a, frè e sè byeneme, bagay yo vin difisil, lekòl pa ka òganize jan de aktivite sa yo ankò. Yè swa a, bandi arive mete dife nan komisarya Fò Jak la. Depi divès jou, bandi yo lanse yon operasyon kont komisarya. Pèp ayisyen, mwen envite ou gade e tande videyo sa a ansanm avè m. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann ki kantite dega ki fèt nan komisarya. Men, mesye dam k ap filme yo, gen youn ki di yon pawòl ki atire atansyon m. Ou kapab wè ki kantite machin ki boule nan espas la. Epi gen moun ki di, a, machin ou an pa boule. Ou konn priye? Hum. Li di ou konsa, Bondye avè m, pa m nan pa boule. Bondye wè tou kantite mizè m pase. Eske lòt pa yo a boule a, yo pa pase mizè tou? Eske ou konprann? Se menm jan gen moun ki di w, wi se chans pa m, son gras men. Ou pa mouri pase jou a pa t rive pou w mouri, li senp. Men lè w di konsa, ebyen Bondye wè kantite mizè w pase, Bondye avè m, Bondye pa ansanm avèk lòt yo. Men non, nou tout se pitit Bondye. Donk se kòmsi pay ou a gen dwa boule men pa m nan pa ka boule paske Bondye avè m, men se kòmsi tou bandi yo gen dwa pou yo vini rantre yon kote pou yo met dife konsa? Sa yo pa gen oken sans. Gen de bagay se pa paske mwen gen chans oubyen Bondye sove m epi pou m di bon se pa mwen menm, men non gen de bagay ki pase nou sipoze kanpe ansanm pou n di non sa pa sipoze fèt, m pa t oblije viktim. E se sa nou bezwen pèp ayisyen. M pat oblije viktim pou m di non a kidnapin. M pat oblije viktim pou m pran baton m, pou m file manchèt mwen. Pou m kanpe ansanm avèk vwazen an ke yo vyole pitit li. Pou m kanpe ansanm avèk vwazin an, pou m kanpe ansanm avèk moun ki nan lokalite a pou m manifeste, pou m di non bandi pa gen dwa rantre la pou vin fè sa yo vle. M pat oblije viktim non. M pa oblije di m gen chans se paske m ap lapriyè non. Men sonje m di nou, avni yon peyi pa depann de bon kretyen, men l depann de bon sitwayen. Li enpòtan pou priye, wi, men kant il saji de responsabilite ou anvè peyi ou, li enpòtan pou chak grenn sitwayen pran responsabilite yo. Medam, matmwazèl e mesye, n ap debake nan depatman Nip, jan ke n te anonse ou, Komisè Muscadin ankò yon lòt fwa frape. Kit ou te gwo zouzoun, kit ou te ti zouzoun, kèlkeswa koulè ou, kèlkeswa longè vès ou, pri l te vann, koulè anba soulye ou, longè kòl ou, sa pa gade komisè a. Depi ke ou nan sa k pa sa, depi ou nan fwod, depi ou nan toupizi ti malere ak malerèz, komisè a ki pran angajman pou l defann popilasyon, moun ki pi mal yo, l ap ede yo pou fè dwa yo respekte, ebyen, pa gen wout pa bwa, l ap mete w anba kòd. Kanta pou bandi yo, depi yo jwenn ou ansanm a, depi komisè a jwenn ou ansanm avèk yon zam ki ilegal, ki tout a vès tou zam nan ilegal nan men w, pa gen ni de, ni twa chimen, che bawon w prale. E yo pa tèlman sansib paske yo se de ansyen politik, answit de pèsonalite, de nèg nan kapital la k ap finanse yo, k ap bay yo zam, k ap bay yo minisyon pou yo travay. E si w gade nan telefòn nèg yo, mwen jwenn youn ki di koulè, youn ki di yon lòt, efase tout mesaj yo ak tout videyo, foto ke w genyen sou telefòn ou. Donk, sof ke misye te bliye fè sa, te bliye efase mesaj sa yo voye m ale a. E lè m mal gade sou gad m sot pa jwenn. Imaj, Li pa gen audio. Ok. Donk tip sa ap denmen nou, lap konte sou SDPG. E SDPG gen voye misye la avèk mwen. Mwen di kouman di. Donk pou sa ki gen wè avèk dosye Kendy a li menm, donk nan ki pwen dosye sa rive? Dosye misye a deja kabinè enstriksyon. Se yon kriminèl nou pran vide. Nou gen 2 temwanyaj kont misye. Dayè moun ke misye te kidnape, li te konn mennen nan vilaj la. Don T Vicky di sa menm pou leta chita. Alò, lè n ap tande kont de, pa egzanp, jan Komisè Muscadin aktif, èske l ka kontwole, pa egzanp, pa semèn, konbyen arestasyon l fè? Èske nou ka pale tou de, malerezman, dè bandi, tankou lapolis la konn itilize jagon sa, ki blese mòtèlman? Enben, te deja pat genyen twòp sivil ame ilegal, se sa ki fasilite aske gen dè entèvansyon ke w fè, e yo menm kalifye se dè entèvansyon strik, sa ki vin pouse gen yon sè, gen yon pakèt moun ki vin renmen w. Men, yo toujou ap di, yo ta ba w defi vin Pòtoprens nan 5, 10, 15, 20 jou, w ap wè bandi yo ap gentan fin avè komisè a. Ou gen repons pou moun sa yo? Nan mal la. Alò, yo di ke ou pa t ap ka ba yo rezilta ki similè de Miragwàn a Pòtoprens pa le fè ke majorite kote yo, yo gen 2 gwoup ame. Kontrèman avèk isit la la a, ou ka jwenn 1, 2, 3 ti visye, si je voulais répéter après les gens, yo ki jis ap fè dè mannèv ki pa gen twòp mwayen, ki fasil pou fè. Jodi a, majorite nèg mwen k ap evolye Pòtoprens yo, Fòk li gen la police avèl li fòl gen des agents e se vre ya ya kap bal laten kap bal enfòmasyon mwen menm kotem chita la yan maten map pale ak yon dam li dim gen 2 tip kabite bò lakay ya komisè nèg sa yo pap janm polisye nan vi yo chak nèg sa yo gon manch long men yon zo ebyen fèt pase vre yo la e mwen konn ki bò dam nan abite mwen konn nan ki zòn men sòfke li pa gen posiblite m al pran nèg sa yo donk nèg sa yo se pa operasyon pou fè avèk yo. 2 nèg abiye nan yon katye ki pat janm gen polisye di moman opòten ou tande yon zo rete pase prè yo tèl machin pase prè yo yo soti maten yo antre apre midi donk nèg sa yo kisa yap fè nan lari a yo dwe fè 3 4 jou yo pa janm soti yo ret chita nan yon bezik yap kale bezik yo yon bon maten yon nèg pase prè yo epi nèg yo pran zam yo yo pran lari a sa nèg sa yo kisa yap fè. Nèg yo al brase yo al fè kidnapin bay dechèpiye moun humm. Gon koze komisè a di ki ekstrèmeman enpòtan. Arete bandi non peyi, se pa sèlman kout zam, se pa sèlman gwo cha blende, men fòk ke genyen sèvis entelijans. Sa ekstrèmeman enpòtan. Depi ke ou genyen moun ki kapab bay enfòmasyon a la minit, bandi sa deja anba kòd wi. Pase l bouje la w wè l, ou bouje l la w gen kontwòl, ou bouje l la l gen kontwòl, tout kote l ye ou gen kontwòl li. Donk pap pap wap mete l anba kòd. Men sa ki grav sitou nan zòn Pòtoprens lan pèp ayisyen se ke menm moun ki la ki gen responsabilite pou chache enfòmasyon sou gang yo, li menm tou li nan gang. Pa janm di se manti. Tout sa yo di mwen, m pran l a kè e m ap travay sou li. Donk m pa kont lè, m ap kontinye klake dèt yo jiskobou. Nèg yo pa panse ke yo ka ban m presyon nan peyi a. M pa bay presyon, m p ap pran presyon. M ap kontinye atake nèg yo a boulè wouj tout otan ke yo panse yo kapab pran 15 mil dola ayisyen nan men w pou fè paspò. Ou menm ki ba yon nèg 15 mil dola ayisyen pou fè w paspò, vin nan biwo m nan la a, denonse sa, m ap debake anba a, m ap arete w nèt. M pa bezwen kòb yon nèg ayè. Apre 4 5 6 6 jou fòw lòt moun rele nèg sa yo pou wè si ou kapab repere nèg yo. Nèg yo fin fè apèl la yo kase sim nan. Nèg la achte yon sim li rele w li pale tenten epi li kase sim nan. Apre 4 5 6 jou lè w fè yon lòt moun rele sou nimewo sa pou tutoye moun nan jiskaske ou wè si ou kapab repere moun nan e ou wè si ou kapab fè l pale. Lè w voye nimewo sa bay Digicel, Digicel di w men tèl nan tèl apèl sa te pase. Donk an gwo ou demann se enfòmasyon ki ta dwe fè kwè ou se pou sou komisè. Non. Direktè a pap. L ap enfòmasyon si e sèlman si se direktè a ki di l ap bouche. Si direktè a di l ap bouche, lè sa a, sa a m ap di se sa k verite a. Dayè ki sa l te ye? Bon menm si l te bouche m di sa k verite. An, lè w se direktè depatmantal, sa vle di ke, an, ou nan yon biwo ou, w ap fè de ri, w ap pran kès venmil dola ayisyen nan men yon moun, sa vle di ke yo pa ka arete w? An, gen sa nan peyi a? An, enben, di w se direktè depatmantal, fè de ri w ann nan biwo. Nul part li pa gen kou kote pou di e kou se gouvènman an pa kap diw delege depatmantal la li pa kapab pou diw direktè a epa vre nul part li pa ekri pou epi bezwen yon kote bezwen yon moun vin la pou di men kibò li ekri komisè gouvènman an pa kapab pou diw ou direktè depatmantal sof ke nan nip li pa gen yon konfli avèk pèsonn ou konprann menm direktè imigrasyon an menm kantès ke map pale konsa avèk ou mpa an konfli avèk li mpa gen pwoblèm pèsonèl avèk li. M pa konnen misye kòm raketè, m pa konnen misye kòm brasè, m pa konnen misye kòm nèg k ap pran lajan nan men moun. M pa gen pent pou misye, m pa denonse misye. Men m kapab di se yon nèg de plis karatè ke de, paske misye manke kran pou l di misye gen de otorite ase. Paske nèg yo pran madan plezi yo chita voye 10, 15 yen pou yo bay misye. E misye genlè pyè pou l pa pèdi djòb li, ou di mwen si m pa konnen, chak moun yo voye ba li pran yo. Si gen 10 otorite nan peyi a, nan ni, wa imajine w. Chak leve moun bat je nou, chak leve ti moun bat je nou. Donk popilasyon an konsène. Donk lè m debake nan imigrasyon se moun ki pa gen kote pou debake. Se pou moun ki pa gen 20 mil dola pou bay la yo a otoritè yo. Se pou moun sa yo debake nan imigrasyon. M pa al nan imigrasyon pou m emèk de pèsòn. M al nan imigrasyon se pou m sèvi peyi a, leta peye m se pou sa. E m ap kontinye debake tout otan ke popilasyon an fè apèl avèk mwen. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, w t ap tande deklarasyon komisè Muscadin. Donk komisè a toujou rete kanpe rèd rèd grenn nan dada depiw mal kanpe depiw mal panche depiw nan sak pa sa komisè a ap sèvi ansanm avèw. Medam matmwazèl e mesye ensolit nou pou jounen jodi a oh humm nou raple nou m te rankontre yon nèg pòdepè nèg la tèlman dous pèp ayisyen m t anvi bon ti siwo myèl. M anvi bwè ti siwo myèl la. Epi, gen barik myèl nan lakou a, l al chèche siwo myèl. Men m te di kouvri tout kò l. Li di m non, myèl yo abitye avè l. Gad sa k pase mesye a. M di mesye a non wi, kouvri tout kò l. Nèg la tèlman dous pèp ayisyen kounya gade myèl yo souse misye malgre misye pran ti kasav la lap vin a siwo a m derekonèt nèg la men kòman nèg la prezante devan m men kòman nèg la vini nèg la defigire konplètman myèl manje nèg myèl yo souse misye. Si myèl poko poze sou ou konsa pou yo souse w antanke gason ou pa ka di w dous. Men jodi a pèp ayisyen map konnen kòman nèg la bon. M te konnen l te bon men la li bon bon pase myèl yo manje l nan menm. E l poka bon la menm ou genlè pa wè. M pa wè pou bouch anba m menm non. Gade tou nen an. On nèg ki gon nen pwenti w pèp ayisyen. Nen an fèt menm jan avèk ke ti zwezo wi. Je a koud nèt wi. Nèg la chinwa nan menm. Li pot myèl la bon mwen pèp ayisyen franchman kèm fèm mal m paka bwè siwo myèl la. M paka bwè l. Atouka. Edem priye dim kisak bon lè abèy piko w sa w ka pase sou li pou kapab dezanfle silvouplè pèp ayisyen. Tanpri. Edem pase bagay la difisil. Ay jan myèl yo manje mesye a nan menm. Medam, matmwazèl e mesye, lapolis nasyonal Dayiti anonse yo frape fò nan baz Vitelòm. Divès jenn gason anba kòd nan kad operasyon Tònad 1 an. Pou plis detay, annou tande repòtaj sa a. Depi kèk jou, Lapolis Nasyonal nan kad Tònad 1 an ap mennen yon seri operasyon miskle kont gang Vitelòm Inosan nan zòn Pènye, Tòsèl, Taba, pou n site sa yo sèlman, nan objektif pou demantle gang, kraze baryè epi rive mete anba kòd chèf gang sa a, Vitelòm ak tout akolit li yo. Plizyè inite espesyalize nan pnh la mobilize nan kad operasyon sa a. Aprè yo te fin retire anpil barikad ke bandi yo te mete pou anpeche fòs lòd yo pwogrese sou yo, polisye yo kontinye ap chèche bandi yo nan fyèf yo. Plizyè endividi ki se manm gang Vitelòm nan deja jwenn arestasyon yo nan operasyon Tònad la. Lipson Cenel alyas Pa Engra, Anba kòd! Anba kòd! 37 an ki soti Jeremi men k ap fonksyone zòn Tòsèl, li jwenn arestasyon li lendi 13 fevriye 2023. Pierrot Mondelus. Anba kòd! Anba kòd! Andy Fenelus. Anba kòd! Anba kòd! James Fortuné. Anba kòd! Louis Gerson. Anba kòd! Pamphile Junior. Anba kòd! Adé Jonelson. Anba kòd! Félix Olivier. Anba kòd! Ak David Joseph alyas Ti Blan. Anba kòd! Kanta pou David alyas Ti Blan, misye gen 22 lane, lapolis mete li anba kòd pa twò lwen komisarya Taba a samdi 25 fevriye a. Ti blan se bon zanmi Lipson alyas pa engra. David Joseph alyas Ti blan se yon bandi notwa, li enplike nan zak tankou, vòl, vyole fanm, brakaj. Li te patisipe nan asasina bandi ak zam te fè sou ansyen direktè akademi polis la, komisè divizyonè Arenton Rigaud sou wout Frè a nan dat vandredi 25 novanm 2022 a. David Joseph alyas Ti Blan enplike tou nan zak asasinay bandi te fè sou komisè prensipal Robert Plezimon nan Taba, zòn Eddy One, madi premye mas 2022 a. Ti Blan jwe yon wòl enpòtan nan gang Vitelòm nan, non sèlman sa, se li ki fè santinèl pou bay aksè ak tout moun ki vin kote chèf gang Vitelòm Inosan. David Joseph alyas Ti Blan al vann sou mache a anpil materyèl bandi yo vòlè, tankou batri, envètè, pano solè, matla elatriye. David, malgre tout zak sa yo li ta gen dwèt li tranpe ladan yo, pa t pè ni krent, te gentan fè plizyè vwayaj ap pote manje nan gadavi pou akolit li, Lipson alyas Pa Engra. Lapolis nasyonal la di li pap kanpe nan kad operasyon sa yo. Tònad la gen pou l rive sou tout kalite bandi. E nou dizon Amen pèp ayisyen. Amen! Amen! Amen! E tònad la ap rive sou tout kalite bandi, nou dizon Amen! Kèl levanjil pèp ayisyen banm ansyen banm ansyen levanjil la byen sonje sè Rose wi banm ansyen banm ansyen lapolis la banm ansyen banm ansyen eehh alon lapolis sa papa. Frèz e sè byeneme zak banditis nan peyi dayiti kontinye ap vale teren oh oh malerezman m pap ka montrew videyo a men w kapab sèlman gade imaj sa pa pou anpil tan. Bandi a zam kidnape 2 jenn gason sa yo. Ou konn sa yo fè? Yo mete jenn gason yo kanpe epi yo fè jenn gason yo ap bo. Yo ap filme, yo brake zam sou yo. E si tout fwa yo pa bo? E pa bo kòm si tchoup epi rale kò non. Bo, lè m dou bo a kole tout bagay nèt pran lang etsetera. Si tout fwa yo pa bo, ebyen yo ap fizye yo. Ebyen wè la a, nou rive kote nou ta prale. Nou rive kote nou ta prale. Donk si ke otorite yo, bon, popilasyon an, li pa mare senti l pou fon bagay, ebyen m pa kache di ou, nou ka leve yon maten epi nou wè, dife sot nan syèl li boule peyi a nan men nou. Malgre wè l deja sote deja. Nou k dife ka sot nan syèl epi l boule l nèt pou nou. Bat pou Amagedon pa fèt nan peyi Dayiti avan tout rès mond lan. Pase chimen n ap pran la a, jan bagay yo ye la a, tolerans ki gen la a mezanmi, fòk ke nou mete fen, fòk nou stope bagay yo jan yo prale ya yo pa bon pèp ayisyen. E gon seri de nèg k ap finanse gang nan peyi Dayiti, m ap klè ansanm avè w. Jan peyi ap pati la a, ou mèt tann ou, ap gon gè sivil nan peyi a, pèp ayisyen. Paske nou pa ka rive nan yon kafou pou se sa bandi ap fè sou moun. Nan jou pase ou kapab wè, a mon grand etonman, yon siyatè akò 11 septanb ap di w konsa li remèsye lè kidnapè. Eben kounye a la a, lè kidnapè, eben se filme y ap filme, mete jenn gason, ap bo, etsetera. Nou sa, nou tolere yo. Nou rete la ansanm avè yo. Nou pa deside mare yo mete on kote. Wi se viktim lasosyete. Yo pa konn sa yo ap fè. Papa padone yo. Sa m wè k ap vini. Malè m wè k pandje sou tèt peyi Dayiti. Franchman. Antwàn nan Gonbye pou kwèl. Medam, matmwazèl e mesye, byevini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Gade video sa ansanm avèm. Ay titit ba vre? Frè se sè byen eme, kote materyèl sa yo? Sa n fa vè yo? Kote yo? Ki sa nou fè ansanm ak yo? Kote materyèl sa yo? Sa nou fa vè yo? Kote yo? Eske se nan latè yo fon yo antre? Banm ti limyè, materyèl sa yo ki kote yo fè? Materyèl lame dayiti. Lame dayiti sou Janklod ak Franswa Divali. Kote materyèl sa yo? Dim kote yo fè jounen jodi a? Kote sa yo? Kote materyèl sa yo? Humm kote yo? Kote yo? Poze tèt ou kesyon, ki sa yo fè ansanm avèk materyèl sa yo? Pa gen pwoblèm. An n avanse. O wi, kote yo, sa nou fè ansanm ak yo? Sa nou fè avè yo? Nou manje yo? Men. Hum, pa gen pwoblèm, an n avanse. An n avanse toujou. O wi, sa n fè avè yo, poze tèt ou kesyon. Sa n fè avè yo? Kote materyèl sa yo? Kote yo? Ala traka papa! Hum! Oh Ayiti! Oh Dessalines! Heheyy! Ooh papa o! Hum! Gade yon doulè! Gade yon nostalji! San favè materyèl yo? Jounen jodi a, nan avèk bòl ble nou tout kote nap mande entèvansyon militè. Nou te gen lame nou kraze l, nou demantibile l, e nou k fè l. Depi se materyèl ki te genyen nou vann yo pou degouden. Ou wè, depi w wè se jenn timoun, depi w wè se moun ki pa respekte sa pi gran te fè kite, sa zansèt te fè kite, Sa gran paran te fè kite. Depi w pa respekte yo, kwè m si w vle, anvan w mouri, ou gen pou w manje sa moun pa manje a. E nan lakou lakay, granmoun yo toujou di nou sa. Pa janm gen tanta sou tè eritye. Pase lajan tè tèlman gou, lè w fin vann tout sa granmoun an w posede, ou mèt ret tann, ou pral monte sou tè yon vwazinay, epi se la y ap ba w yon pik tèt chik tou epi yo vide w atè. Pase chemen rat renmen, se ladan yo seyennen. Donk, ou te leve w jwenn papa w gen tè, ou anvi vann tè, ebyen achte tè. Papa w pa ka la, manman w pa ka la epi ou pral vann tè. e menm si papa w avèk manman w te mouri, yo te kite byen, ou pa ka leve wal vann byen konsa. Se nou plizyè pitit fòk gen antant, ou pa ka gen tanta sou pa granmoun, ou pa ka chwazi tou leve yon maten w trase w di w pran sa. Sa pa gen oken sans. Fò aprann travay e se sa ki pral pèmèt de jenerasyon an jenerasyon fanmi an egziste. Men lè ou leve ou jwenn, ou pa t konn kòman lame te monte. Ou pa t konn kòman materyèl t achte. Ou just leve yon maten pou w kraze. Lè w fin kraze a, depi se sa k te genyen, ou rale yo vann yo. Konbyen w konstwi? Zewo. Jounen jodi a, se pou blan krache nan figi nou. Se pou yo imilye nou. Se pou yo pase nou mizè. Se pou yo vo lafè nou paske nou sanwont, nou san santiman. Frè e sè byeneme dènyeman la a nan dat 27 fevriye a m ap gade Repiblik Dominikèn k ap fete endepandans li. Atche lavi sa o! Nou ta sipoze wont men kòm etandone Nap fè ront sèvi kòlè pou nap di wi nou se premye pèp nwa patati patata etc bat kòlèt nou pandan tout dèyè nou deyò se bagay kodenn nap regle sèlman nap gonfle nou anlè epi tout dèyè nou nan lari nou bliye sa map gade yon seri de defile ki fèt lame yon pakèt inite spesyal lapolis lè jèn lè zotorite divès inite spesyal pil elikoptè, avyon, bato, cha, sa k sou moto, sa k sou veyikil blende, sa k sou cha blende, waw! Fason m wè yo ap monte drapo, im nasyonal la, yo ap chante, ou wè gon fyète. tout moun kontan, yo ap bat bravo, yo ap onore. Epi pandan drapo ap monte, epi elikoptè anlè, epi anba chak elikoptè gen drapo. Ou santi gon fèt, ou santi gon selebrasyon, ou santi gon respè. Men nan peyi Dayiti premye janvye, manifestasyon manch long, jodi a son dat istorik, fò n al di Jovenel fò l ale, fò n al di non a la kòripsyon, non a lensekirite. Nap sispann swiv politisyen san vizyon e se nan swiv malandren san vizyon ki lage nou nan sa nou ye jounen jodi a. M di w map gade m wont. Byen ke cho yap fè a se pou Ayiti men nou pa fouti fè l. Chak premye janvye ou wè moun ki nan tèt peyi a debake ansanm avèk yon ti jèp flè l lage l floup epi li pa janm sonje anyen ki te fèt, pa gen respè, timoun ap monte sou stati Desalin, gouye, brase etsetera, epi tout sa k te genyen nou vann yo, epi n al depoze yon jèb flè, wi pou nou jewondje, men nou te ka pa ale, pa ale menm, jewondje n al lage yon vye jèb flè nan mi Pana, se chak ennan pou nou sonje nou pase, nou pouse pousyè a epi n lage yon lòt vye jèb flè ankò. Bon, mwen m toujou di sa. Jan bagay la ye la si les esprits te gen pouvwa yo te sipoze kase kou nou tout wi yo te sipoze kase kou nou tout men yo pa kase kou nou m gen lenpresyon e sa kap pase la ebyen se kale yo ap kale nou menm jan ti pwovèb kreyòl la di jistis Bondye se kabwèt bèf menm si w wè l pran tan men lap rive kanmenm se sa kap pase la nan peyi Dayiti. Pase ke ou ap gade koman moun yo ap onore zanset yo. Koman lame monte. Koman vibe la ye. Koman nasyon an kontan. M te kapab di 3 ka peyi sou la te te kapab pat genyen lame. Men peyi Dayiti pat ka rete san lame. Kelke swa sa yon moun tap di de li. Peyi Dayiti pat kapab rete san lame. Se pa moun non ki te batay ki pou ede w gen lendepandans. Se ou menm ki te pran zam ou al batay ki bay tèt ou lendepandans wi. E se sa ki te fyète Ayisyen nan tan pase yo. Jounen jodi a pèp Ayisyen fyète nou se vòlè, se raketè. Tout kote n pase fò nou fè rakèt. Fyète nou se mafya, fyète nou se koriptè, fyète nou se visye, fyète nou se dechèpiye peyi nou epi al envesti nan lòt peyi. Se tris, se grav jounen jodi a pèp ayisyen, gon dosye entènèt k ap pale nan peyi a. Konpayi telefòn ki nan peyi Dayiti yo, yo pa bay bon sèvis pase sa. Fò nou klè, fò nou ka di yo sa. Men, gen yon lòt konpayi ki pwopoze pou ke yo vini sou teritwa pou yo bay yon pi bon sèvis entènèt. Moun ki la, ki pou batay pou wè kòman Ayiti te kapab devlope gras ansanm avèk teknoloji, li di non si konpayi sa vini men lòt konpayi yo pap fè lajan paske son tchoul son ti visye li. Epi kou yon ayisyen oubyen kou yo tande gon ayisyen kap travay nan konpayi sila ki entènasyonal epi yo gentan ap sot atik wi layisyen tèl entèl le tèknisyen travay oh nou sanm fyè gon ayisyen wi kap travay nan konpayi Elon Musk la wi. Gon ayisyen kap travay la. Gon ayisyen wi ki responsab Harvard. Nou sanwont. Nou sanwont. Men koman fè yon ayisyen fè rive lap travay non gro konpayi. Yon nan konpayi moun ki pi rich sou latè. Epi pou lakay ou nan eta sa. Moun ap soufri pa gen entènèt. Pa gen lekol. Anyen pa kab fonksyone. Wi ayisyen responsab Harvard pa gen pwoblèm pi inivèsite lakay nou nan eta sa. Fò n ta wont di bagay sa yo nan figi moun. Men malerezman pèp ayisyen nou ka tout bagay deyò men lakay nou monchè m pa kache di nou si n pa fè ti kòripsyon an nou p ap santi nou alèz. Medam, matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Ou kwè se koze? Humm. Nèg sen michèl de latalay respè pou nou tande. Nèg sen michèl kap montre kòman lap byen pase an repiblik dominikèn kòman lap manje pèp ayisyen on dirè lakay li pa gen manje ann swiv. Ah jezi oo ah jezi oo men la routi a men la routi a jodi a m jwe ti pentad la on sèl ti pentad m te gen bon mezanmi jodi a se jou m pou m manje men nèg di a men nèg di a men nèg di a m rive jodi a la. Bagay yo chanje. Bagay yo chanje. Mesye travay travay. Travay pou nou manje. Ansey Ansey bann parese kite peyi yo Haiti vin fè dominiken pale vin fè Haï vin fè dominiken pale Haïtien mal. Sak fè sa yo pap travay. Kon yon plat manje nan men yon lòt yo rayi. Epi pa yo a se pou daza. Nou vou rayim wi. Nou vou rayim. Nou vou rayim. E pa sel la. Mesye. Fè nou pa fè tèt an nou soufri. Pa traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil Haïti dictature l'appel des Antilles Haïti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.